Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jounen an te vrèman fatigan mezanmi paske on a di travay pandan tout la jounen men se sa la reyalite ben fo chabone wè. Paske si on veut reyisir, fòk ou pa fè bak pou responsabilite oubyen tach ou genyen pou akonpli an. Alò, nan emisyon sila a, nou pral fè yon ti pale anpil wi la. Men ekoute, fòk nou di ke sitiyasyon an li te konplike nan vil Kapayisyen. Byen sur. Men, banm di nou byen, pami tout moun ki pale, pami tout moun yo te remake, Parce que a été remarqué la présence de Moïse Jean Charles, euh, dans le secteur culturel. on a vu Chabat, Martine Moïse a pris la parole, elle a dit pas mal de choses, le fils de Jovenel, Joverlin Moïse, il a pris la parole en même temps, pour faire éloge de son papa. Ey koute! Wè pami tout moun sa yo, ebyen m ta kapab di moun ki make atansyon gran piblik lan, li pa yo menm. Ey koute! Se yon pèsonaj ki li menm aparaman ap viv nan vil la, men pèsonaj sa li te debòde de kolè. Li te pwofite adrese li nan yon premye tan ak tout polisye ki sòti nan Pòtoprens. Pou menm trete yo de konze. Epi, li ta pral adrese li avèk kèlke sekirite ki yo menm la, pa egzanp sekirite anbasadris amerikèn, sekirite Martine Moïse, ki se blan tou. Pa gen moun ki pap ri non lè w fin gade video sila wè m panse ke nan funeray Jovenel Moïse la bon pèsòn moun pap di m manti se video sa ki make atansyon tout moun e video sa li deja viral sur les rezo sosyo kote ke mouche sa li menm ap adrese l avèk blan yo, l ap antre nan manman yo men, antouka genyen ki konprann men gen k pa konprann paske ou pa pale lang yo mon frè. Men de tout manyè fòk nou di ke misye pral viral. Misye pral fè anpil hit sou rezo sosyo yo. Bon! E nan vil Okap bagay la te konplike nan jounen 22 jiyè a piske depi mitan jounen an anpil zòn te bloke. Li te parèt trè difisil. pou te kapab gen aksè ak vil okap kote ke wout bloke menm otorite yo pou yo te vini se nan gwo difikilte e arive nan vil lan ou wè moun yo ta pral kouri dèyè leon chal leon chal gen anpil sekirite genyen yon lòt video ankò ki parèt trè viral se yon jounaliste ki li menm ap swiv leon chal Sa son dezyèm videyo nou ta kapab di ki parèt trè viral pa rapò ak fineray nou ta kapab di Jovenel Moïse. Twazyèm videyo a mezanmi dechoukay. Dechoukay nan vil Kap Ayisyen. Ebyen fòk nou di ke nan moman yo pral mete Jovenel Moïse anba tè, gen anpil nèg yo menm ki te sou lè nèr. Yap voye move pawòl kont yon seri de nèg ki la. Pa egzanp si wap pran moun yo chayite plis ebyen se Léon Charles e Ti Claude. Yo chayite 2 nèg sa yo anpil. Men Nan aprè midi 23 jiyè a pral genyen yon sèn de piyaj o nivo de eske se Valerio Canez paske gen moun ki di se Kasami men map gade pou m wè enstitisyon an se Valerio Canez. Yo mete dife epi apre sa bon nèg yo antre la a yo pran anpil kichòy. Gade pou wè nan yon premye videyo pral wè yon endividi kap woule yon rezèvwa dlo. Sa yo rele chato do a. Epi genyen nèg yo menm ki pote anpil lòt kichòy. Paske depi ou di dechoukay, menm lè gen moun ki pa prale men, a ti pèp ki nan bezwen an li menm li pa konn anyen. Se pote l ap pote boure. Paske se pran li vin pran. Humm e dechoukay la kòmanse nan Okap? Eske nou pral pran yon sant lòt dechoukay nan Pòtoprens? Men fòk nou di ke nan Pòtoprens anpil enstitisyon yo menm deja m ta kapab di kanpe dan paske dènyeman an je nèf la li menm li te fon pote boure ebyen lòt pote boure pral parèt trè trè trè difisil. Demen m pral pale de yon seri de enstitisyon ki yo menm Hotman sekirize, poko wè l ye la, e yo pa vle di l ak bandi ankò. Bagay sa a fè gwo bouch long. Men pou tache dètre tout afè konplè, an nou swiv kèk videyo nan sa ki pase nan Okap la jounen 23 jiyè a. Gadon ji mesye. Yo, mwen jè se lanmou mesye. Yes. Ji sa. Woy. Sa yon kaka. Franchman an tou ka eh video ki plis make m nan se video kote misye ap pale avèk blan yo. M pa konnen si e pa video sa k plis make nou tou. Men franchman si m ta mande nou ki video ki plis make nou pa rapò ak 3 video yo, ebyen nou t ap di m se sa a. A la pwochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit.